Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nou konnen lakou sa l'informasyon Se nou! Ebyen, fò n di ke nou menm nou toujou la pou n kapab pote tout enfòmasyon yo ba ou paske enfòmasyon tonbe a chak minit, a chak èr nan peyi Dayiti. Nan moman n ap pale la gen yon sitwayen, idantite li poko kominike, ebyen bandi touye l. Bandi fèk touye sitwayen sa nan zòn avni Kristòf nan santrevil Pòtoprens. Nèg ame ki ap sikile a moto, ebyen. touye jounen jedi a nan maten anviwon 10 è yon sitwayen ki abò yon veyikil. Zak sa li komèt nan zòn avni Kristòf pa twò lwen fakilte Inivèsite Deta Dayiti nan santro vil kapital la. Bandi yo ki yo menm aprè yo fin komèt krim sila ale san kè kase e viktim nan yo kite l ap benyen nan san. Ann gade kòman sa te ye epi aprè n ap retounen pou boukle. Selon ou menm, se yon atak sible ou yon egzekisyon? Bon, m pa ka di w paske m pa ka di w. M pa ka di. M pa ka di w si se yon atak sible oubyen si sa li antre nan dan le gran banditism. Konprann? E ot endis ke nou jwenn ki ta, ki ta di son atak sible, se paske yo pa, yo pa pran anyen kòm achiman. Nou jwenn telefòn li, vye telefòn. Nou jwenn machin nan an mach, machin nan an mach. E answit nou jwenn nan bous li tout lajan l te gen. Kote ou wèl? Nan ki zòn? Nan o nivo de tèt, do, e hanch. Ok? Se grav nan peyi dayiti sa kap pase pou kwè li la a nou wè bagay yo nou santi yo nap viv avèk yo o jour le jour e sitiyasyon an la parèt Pi dramatik chak jou Bondye mete.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 Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod. Nan RL prod. c'est professionnel qui bat information, actualité, commentaires, réactions, analyse, débat, tout ça sous chaîne pour la RL Prod. RL Prod, c'est la chaîne du moment.